Nou konnen an Ayiti kòman bagay yo ye, se toujou week-end kazanye, nap pwofite pou n salye tout moun Kanada, yè y a une fan du kote de Kanada e ki li menm rele nou e ki felisite nou e ki pwofite tou pou voye yon kichòy pou prizonye nan Okay yo paske apre l fin gade emisyon sa a, ben jenerozite te frape li. li pat kapab rete m ta kapab di ensansib fas ak sitiyasyon sila lè l fin tande komisè la ben el ma kontakte el anvwaye kelke choz pou le komisè donk se pa pou komisè direkteman non se pou kòm si se yon pipi krapo ki ta dwe ranfòse larivyè donk si Yon santèn de moun voye yon ti aktivite konsa m panse ke sa ap fè dibyen. Nou wè nan kisa yon peyi tonbe? Kòm si se malere k ap sipòte malere nan peyi sa leta pa egziste. Moun ki nan prizon yo, yo gen dwa menm jan ak tout moun. Dwa yo pa dwe vyole. Menm lè nèg la te yon kriminèl andursi, ou pran yon nèg tankou Izo ou mete l nan prizon, ebyen ou dwe trete li selon lalwa. Depi l te gentan nan prizon, fò li merite soutyen. otorite yo jan la lwa mande sa ou pran yon nèg ou metel nan prizon nèg la fè 24 òd tan li pa manje e ti manje yo ba yo a nou ta kapab di se de bagay m pa konnen men se manje chen pa bezwen ou rive nan yon moman pa gen dlo pou yo benyen m panse ke Se yon bagay ki ta dwe rive sou divès òganisme k ap defann dwa moun nan peyi Dayiti. Menm lè nèg yo yo te gang, yo te vòlè, yo te ye, men depi yo gentan nan prizon an, fòk yo jwenn soutyen. Antouka, n ap mande komisè la pou l kapab antre an kontak avèk nou nan 33 26 60 80 pou wè kòman nou ta kapab fè ti monnen sa a rive jwenn ni. E si gen lòt moun ki kapab deside voye yon kichòy toujou, ebyen nou menm n ap resevwa li epi n ap voye li bay. m ta kapab di otorite nan jiridiksyon sila pou fè kèlke choz paske jan peyi a ye la m ta kapab di Ariel pap dirije anyen menm lè prizonye yo tap mouri ebyen se pap sou kont Ariel Ariel pap di way genyen yon foto je regade la foto yè ben je di bòn chans se byen Michel Martelly pral jwe yon kote ebyen se avèk nu look afich se entandèm Michel Martelly ale larivyè oubyen Sweet Micky nu look. Epi m di bon eske gen moun ki poko wè afich sila? Alò se 3 jiyè 2022 nan Hollywood. Si son fo afich, paske pa bliye nan moman nou ye la gen nèg k ap fè politik tou. Pa egzanp, yo estime ke Michel Martelly vin yon pèsonalite dekriye. Ebyen yo menm tou yo gen dwa antre sa nan kad yon politik. Pa egzanp nèg la gen dwa fè yon afich la l mete l Michel Martelly pral jwe tèl kote. Yon mannyè pou kapab pwovoke anpil reyaksyon. Epi aprè. Sa ka rive tou menm moun sa a li retire afich sa a pou di a Michel Martelly ta pral jwe tèl kote, pèp la kòmanse leve, ebyen Michel Martelly pap jwe la ankò. Se konsa m gade m wè foto Michel Martelly a retire paske se te yon tandem Michel Martelly, Arly Larivière, ebyen foto a disparèt. Se sèlman pa new look lan ki rete. Ayy tèt chaje wi la. Donk sa vle di gen anpil kote la Alò se pa tout kote yo non, gen anpil kote Michel Martelly pa ka jwe. Donk, syèl la ta tonbe yon lòt fwa sou tèt Michel Martelly. Ekoute, y a une photo qui m'est parvenue, quelqu'un qui est écroué, ou byen an garde à vue. Se dan le departement du Nord-Est, Wanament, la polis mete anba kòd. Gérard Marckendy alyas Ti Jera nan moman li tap tante antre an Republik Dominikèn. Se te donk le vandredi 24 jwen 2022. Enfòmasyon fè kwè Ti Jera se youn pami sòlda Jimmy Cherizier alyas Barbecue donk resta verifye ou konfime si se wi ou non paske jounen jodi a la fòn di byen depi yo arete yon moun ebyen m p ap ba w manti a la segond yo kapab mete etikèt sou do w ou konprann wi a la segond yo kapab mete etikèt sou do w. Bagay la rèd pou anpil ayisyen ki an Repiblik Dominikèn. Sitou nan lavil de Santiago. Se byen le, se byen la dezyèm vil di peyi. Fò m di nou ke Dominiken, eske otorite yo nan peyi sila pa vle wè ayisyen? Fò n poze tèt nou kestyon sa wi. Men premye bagay m ap di nou se ke genyen 70 pousan. ayisyen ki an Repiblik Dominikèn ki ilegal. Nan ayisyen sa yo, gen yon pòsyon moun k al kache. Gen yon pòsyon k al chache travay. Pi fò moun ou wè ki gen papye yo, aparaman se de moun ki ap fè biznis. Se de moun ki pa viv de. otorite dominikèn ki pa viv de travay y ap ba yo lotbò a. Paske si w an Repiblik dominikèn, ou pa kapab yon milyonè nan kad travay. Kòmsi si w ale travay, ou pa ka gran nèg. Men nèg ki al fè biznis lan l kapab rive. Men, fò n di la depi kèk jou, imigrasyon anraje. Gen yon bagay ki pase yèswa onivo de Santiago, se re. Vol tan. Quelqu'un m'a envoyé un petit texte disant bagay yo tris anpil kay vwazen. Nan Santiago de los Caballeros, ajan imigrasyon antre nan yon gwo biznis Ayisyen Laromat Kreyòl oubyen Laromate Kreyòl ak VP Lounge Club, yo pran tout moun ki tap manje ni sa ki legal ni sa ki ilegal. Epi sa ki pi dwòl la, yo fouke menm kèk moun ki te akonpanye ansyen konsil ayisyen an, James Jacques, kote yo bouskile misye nan moman li t ap tante defann ayisyen sa yo. James te oblije monte machin ajan imigrasyon yo pou ale tou pou al defann ayisyen sa yo ki legal yo. Nou tande? Sa vle di yo pran ni ayisyen ki legal ni sa ki ilegal. Donk, depi w wè. Otorite imigrasyon fache an Repiblik Dominikèn, kit ou gen papye, kit ou pa gen papye, w ap pase kanmenm. Gade jan bagay yo rèd. Se tris. M wè gen anpil moun ki fè pòs. Gen anpil moun ki mete sou stati yo, ben, nou rive twò lwen. Men ban m di nou yon bagay, pèp ayisyen, nou menm ki an Repiblik Dominikèn. Bagay sa tèlman manje m santi m ta itilize langaj Roody pou m pale avèk Ariel. Men je suis désolé m pat leve konsa. M pat konn ap joure. M pa kwè se pandan m fin granmoun nan, pandan m sou baton an, se lè sa pou m ta ap joure. Men Ariel, vous êtes méchant, ou mechan. Mwen, jan de bagay sa yo te toujou ap rive sou René Préval. Yo te konn ap rive sou Jovenel Moïse, sou Joslèm Privè, sou Michel Martelly. A cette époque, m potko. nan kesyon YouTube. Men mwen te konn fè emisyon nan radyo. Mwen te toujou denonse sa. Mwen te toujou denonse sa n ta kapab rele pasivite otorite ayisyèn yo. Bon mesye, banm di nou bagay. Kot sa nou gen la nou pa ka jere l la mesye? M ta renmen konnen. Kot sa nou gen la nou pa ka jere l la? Mwen m pa gen pwoblèm non yon ayisyen ka antre an Repiblik Dominikèn. Men ekoute! Si n te gen peyi tout bon vre, gon pakèt moun k al kache an Repiblik Dominikèn, gon pakèt moun ki al travay pou 5 mil peso pa kenzèn, yo pa ta prale an Repiblik Dominikèn, yo tap chita la a. M ap pale avè nou jodi a mesye. Yo tap chita la a. Bon m di nou yon bagay, nou tout gen foli vin nan leta pou nou ka vòlè, pou nou ka fè kidnaping, pou nou ka fè tout yon seri de bagay. Epi la Repiblik li menm l ap mouri. Kòmsi Ariel, sa pa di w anyen lè w gade pou w wè tout bagay sa yo k ap pase an Repiblik Dominikèn? Se nou menm ki kreye bandi nan peyi a, se nou menm ki fòse moun sa yo kite peyi a. On pakèt moun pezib kite on peyi, menm si gen detwa grenn vagabon k ap eseye chape la pou ale an Repiblik Dominikèn. Men gen on pakèt moun pezib ki kite peyi a, nou fè yo kite peyi a, nou kreye on sitiyasyon pou yo pa rete nan peyi a. Epi kounye a la, men sa k ap pase. Y ap imilye yo. Bon banm di yon bagay gen kote si yon dominiken bay yon ayisyen yon souflèt ayisyen an se tèt atè poul rete wi li pa menm dwe gadel nan je non paske yap rachel yap touyel yo dim konsa gen zòn nan repiblik dominikèn depi dominiken an grangou e manchèt li li pran lal fè menas sou ayisyen an pou ayisyen an bal bagay poul manje kòman ta kapab fè konprann pou yon pèp ap viv konsa pou leta yon pèp lagel konsa edem konprann nan souple nou pa toujou wè sa kap pase ant palestin avèk izrayèl. Izrayèl toujou ap pilonnen Palestinyen yo, men otorite yo toujou kanpe pou defann ti pèp yo a. Men Ariel ou pa defann nou, ou prefere al bay Abinader plak. Vous êtes un M pa ka di l, m pa ka di l men sa fè m mal, sa fè m mal. M te gade w nan je Ariel, m ap toujou raple w sa. Lè m t ap anrejistre diskou la avèk ou a, m te gade w nan je, m te konprann ou se yon granmoun ki ta pral fè yon bagay pou peyi sa. Pou o mwen pou moun te di ah gade yon nèg ki pase nan pouvwa al fè yon bagay. Men elas ou desevwam kòm granmoun. M desi. Waw. Paske banm di w yon bagay. Eske w konnen se ou menm ki dwe mete lòd nan kay ou pou pèmèt vwazen anfas la respekte w? Si devan pòt kay ou sal vire tounen wap joure ak madanm ou, pitit ou ap fè zen, yo pap respekte w. Men si w son moun ki kenbe dinite w, ou kenbe eskanp figi w, moun ap respekte w PM franchman ou konplis nan anpil bagay kap pase nan peyi an paske si nou te kreye kondisyon pou ti jèn ret nan peyi an si nou te kreye kondisyon pou konbat kont ensekirite ebyen m ta kapab di jounen jodi a la anpil ayisyen pa ta pral pran imilyasyon nan men dominiken e fò m di nou tou nou menm dominiken yo tou nou engra se pa ke m pral remonte nan listwa non. Men nou engra. Engra nan ki sans? Premye pèp ki m ta kapab di ap bouste ekonomi nou an l rele Ayisyen. Paske lè yon nèg ale nan peyi nou an, nèg a ale, li lwe yon machin pou 100 dola ameriken pa jou, li lwe yon machin 45 dola ameriken pa jou, 50 dola ameriken pa jou. Se nan ekonomi nou an li antre. Lè tout Ayisyen sa yo k ap fè antre soti, antre nan, ap pran bis chak jou pou ale an Repiblik Dominikèn. Se ekonomi nou an k ap mache. Lè tout moun sa yo lakay nou, yo lwe kay, yo lwe Airbnb, yo nan otèl, se ekonomi nou an k ap mache. Omwen moun sa yo ki legal nou ta respekte yo. Nou ta gen respè pou moun ki legal yo. Gen moun ki antre nan peyi nou an la a, se charite wi l ap fè ak dominiken. Men fò n di ke anpil dominiken visye. Menm nèg ki gen zam nan men yo, menm nèg ki nan imigrasyon yo, yo gen dwa pran yon moun la epi yo bay yon ti mwayen, yo lage yo. sitou depi se weekend. Mwen menm panse ke sa li grav. Se grav. Bon! M pral kite nou avèk aktyalite jounen an. E pi aprè n ap tounen pou n boukle. E answit ou pral jwenn lòt emisyon. Nou rete kwè ke se pa sèlman Shelson Sanon ki viktim, men le ka de Shelson Sanon se yon ka ki toutafè patikilye, kote ke mesye a te retwouve l de manyè ilegal e arbitrè, Anprizone duran 9 an de prizon san jije san ke dosye l pa achemine vè dè suit legal. Le 7 jiyè 2022, Platfòm Politik Viktwa ansanm avèk tout òganizasyon ki ladann yo, ansanm avèk tout pati politik ki ladann yo ap envestir les rues pou demande la liberasyon de Shelson Sanon. N ap remake ke nou genyen yon notifikasyon ke nou fè a lapolis kote ke. Nou pral depoze yon egzanplè dirèkteman nan Direksyon Jeneral e n ap depoze yon lòt egzanplè nan Direksyon Depatemantal de Lwès, DDO, kote ke nou pral enfòme lapolis ap gen yon manifestasyon k ap sòti depi premyè Riyèl Rivyè ki ap achemine l dirèkteman pa devan lè loko ou ankò pa devan le Ministè de la Jistis. pou kontinye mande liberasyon e jistis pou Shelson Sanon. Manifestasyon sa a tou, l ap gen yon dezyèm pòte ki se mande jistis pou egalman Jovenel Moise. Nou konnen pètinamman, Mesye Jovenel Moise te asasine dan la nuit di 6 o 7 jiyè 2021. 7 jiyè 2022 ap fè li aparamman, wi, 1 an depi ke li mouri. Donk, de se fè, nou rete kwè ke sistèm jidisyè nou an, li bwate, nan yon tèl sans, kote ke pa janm genyen yon rapò ke yo prezante de manyè klè pou ke nou konnen efektivman ki sa k te pase. E n ap mande ke pou jij ki sou dosye a, Pran leswen pou fè tou sa ki nesesè pou etabli la limyè sur se ki sè pase dan la nwit du 6 au 7 fevri au 7 ju jiyè 2021. 6 7 jiyè bal fè nou yn ane depi tout moun konnen nan sitiyasyon trajik ke prezidan defakto Jovenel Moïse te pèdi lavil e juska moman nap pale la nou gon kriz politiko enstitisyonèl. Men malerezman, yo pa t janm tande nou menm onivo Platfòm Chemen Delivrans, lòske n te toujou di l nan diskou nou e pozisyon nou, kon n te di aklè, si yo bezwen rezoud kriz la, se atravè Konstitisyon 87 la pou n rezoud kriz la, sètadi nan Kou de Kasasyon. Sou baz sa, n ap di moun yo, n ap di aktè yo, Nou pa bezwen nan akò Montana, pati patata, akò pen, akò 11 septanb. Gon sèl mwayen pou rezoud kriz la. Se ale nan kou de kasasyon, pran prezidan nan kou de kasasyon, epi òganize eleksyon nan 90 jou ak 120 jou anndan peyi a. E nou menm o nivo chemen delivrans, nou ret kwè ke sa a se pozisyon rezonab la pou nou rezoud kriz la. Dayè, A chak fwa, chak jou k pase, se anpire kriz la anpire. Kesyon kidnapin, kesyon ensekirite, lavi chè, lekòl pa ka fonksyone, koripsyon nan bwat leta yo. Donk nou menm onivo Chemen Delivrans, pou nou reyitere ankò yn fwa pozisyon nou, nou di l aklè, non! Rezolisyon rapid rapid, nou brale nan kou de kasasyon, n ap pran prezidan nan kou de kasasyon, epi n ap òganize eleksyon nan 90 a 120 jou anndan peyi a, selon konstisyon 87 la. Nou aprann ke minis defakto Ariel Henry, menm si l poko sòti arete pou nome jij, pou nome manm konsèy elektoral yo, Nou aprann ke l fè chwa deja de pèsonalite e yon ansanm de sektè pou fòme Konsèy Elektoral la. N ap di Ariel klè, pa gen Konsèy Elektoral san Kou de Kasasyon ki se dènye ranpa sosyete a. E n ap di l tou, modèl moun yo abitye chwazi ki reprezante sektè pou al nan Konsèy Elektoral, ki abitye pran lajan Vann eleksyon pou nome, pou, pou, m te ka di no, nominasyon, se pa eleksyon ankò, pou nome dilè dwòg, imoral, kowonpi, ki vin nan tout enstitisyon leta pou deside nan non popilasyon an, enben nou menm o nivo Chemen Delivrans ensi ke Inibaz, nou pral plante pikèt nou paske nou pa chome. Menm jan n abitye al kadnase baryè Konsèy Elektoral la, ebyen n ap pran beton an pou n al kadnase baryè konsèy elektoral la paske modèl moun nou bezwen nan sosyete a se pa moun sa yo. Omwen fò n valorize valè, fò n valorize m te ka di konpetans ak moralite. Nou pa gon sosyete se dilè dwòg, se imoral, se koriptè k ap deside popilasyon ayisyèn nan. Chemen Delivrans Ayiti, 3 semèn de sla te adrese yon korespondans oprè de la Cour Supérieure des Comptes, pou ke nou te kapab mande a administrasyon Sen Pòl la pou li pran dispozisyon pou fè dwa a 3 jij a la Cour de Cassation ke lansyèn administrasyon Jovenel Moïse te voye a la retrèt an deyò de atik 177 konstitisyon an. Mentenan, chemen delivrans Ayiti te bay 8 jou fran avèk 3 jij a la Cour de Cassation, a la Cour des Comptes byen antandi, pou ke yo kapab fè dwa avèk majistra sa yo. Se nan sans sa, e maten an, nou te tenu a rankontre laprès Pou nou di ke yè jedi a fè 8 jou fran depi nou te mande lakou dè kont pou yo deklare, alò pou yo tranche sou desizyon sa. Mentnan maten an, nou kontan enfòme laprès e fè laprès konnen ke nan moman n ap pale a, nou gen kabinè jiridik Chemen Delivrans Ayiti ki gentan anbranl pou ke nou some. Lakou Siperyè dè Kont pou vyolasyon sistematik de l'article 27 et 27 tirè 1 de la Constitution. De lòt kote nou okouran ke Lakou dè Kont ap prepare l pou li deklare ke li enkonpetan aprè 18 mwa ke desizyon sa devan l, l ap prepare l pou l di ke li enkonpetan nan demach sa. N ap di Lakou dè Kont se ra se ta, sa chat la konnen rat la konnen l, barik Maya p ap deplase. Nan sans sa, Nou antame premyè demach nou e segond demach yo se 2 mouvman, 2 sitting nou pral nou pral kòmanse pran pou n kòmanse òganize devan lakou dè kont. 29 mas ke nou te fè li. 29 mas sa fè avril me jen 3 mwa. O fon e peyi nou an gen fakilte e fasilite avan ale a reculon. Nou pa janm wè yon peyi degrengole osi vit ke jan n ap degrengole a. Men nan otan ke n ap degrengole a, otan ke pri pwodui de nesesite, premyè nesesite yo, yo menm ap ogmante. E nou te fè sòti yon dènye nòt avèk yon leje tablo ke kote w t ap gade de janvye, fevriye o mwa de me, pri pwodui de premyè nesesite yo te gen yon ogmantasyon dapeprè 60 a 65 pousan. sou yo men nan de me a jodi a kounye a al nan makèt pou wè pri ke n te eksprime an me yo kounye a lè w gade yo se tupe yo tupe yo pase ou pa pwoche la reyalite a ditou jodi an jodi an pratikman bagay yo pri yo pratikman inabòdab lè w moun al nan mache kounye a oubyen al nan makèt jan w vle rele l la pou al apwovizyone w. Ou pa gen kòb pou achte sa w bezwen achte yo. Si w te konn ale avèk mil goud, ou tounen avèk yon bèl sache nan men w. Si w ale avèk mil goud la, w ap tounen avèk yon ti sache, yon ti sache de liv. Pou eksprime w jan pri yo ogmante. Yo fè sa yo vle, yo fè sa yo vle, komèsan oubyen moun ki ap revann ou vann nan, Li fè sal pi pito. Fò pa bliye ke nou pa genyen de gouvènan responsab. Nou pa gen yon ministè a la otè ki ta fè yon kontwol de pri, ki ta fè yon verifye men yon ekip deyò a, al gad ki jan bagay la ap fonksyone. Non, sa pa sanble pwoblèm nou ditou. Donk moun yo fè sa yo vle. Y a okenn lwa, y a okenn Okenn baliz ke ministè la ta mete pou anpeche moun yo eklate yon mache. E se terib paske moun ki pa genyen bagay la ap vin bokou, bokou, bokou, bokou pli di pou li. Donk se yon fèt y ap, nous allons aller pratiquement vers yon kriz alimantè d'importance. Paske nou dirijan, nou prann pa lè mezi ki fo prann pou ava se kontwol. La kapital et ansèkle de gang e gen yon presyon kap fèt sou sitwayen yo kote kidnaping nan nou fè kòmanse depi yon jou pa gen kidnaping. Nan pè yon moun ki gen oken sansasyon dèt an sekirite menm lakay li kounye a, e nou pa wè okenn mezi ki pran o nivo de leta, o nivo dè responsab pou eseye de kontwole sa k ap fèt la kounye a. Okontrè, nou wè dè gang ame k ap epapiye yo. Donk, ou rive nan yon peyi kounye la a, Ou pa ka deplase. Tu es pratiquement à la merci de bandi. E kankou te gen yon moun ki te di sa wi, e m tap tande l dènyèman, e se vre. Nou pral rive yon stad nan katye lakay ou, lè w gen pou deplase katye a, nan katye a, w ap gen pou peye kèk bandi pou w ka gen yon dwadpasaj pou w sòti lakay ou. E nou pa wè kote sa pral mennen nou. encore que vers l'explosion qui nous attend paske nou pa fè okenn lòt mouvman pou kontrekare sa kap fèt la a. Il ya okenn konfyans an sè gouvènan ki san la. Donk il faudrait ke lè diferant kouch de la sosyete arive a se mèt ansanm fas apèl ou gen dwa ale a konstitisyon de 1987 la, li di yo men ki òganism, ki enstitisyon ki kapab Delege yon moun, enben pou konnen ki fòs se de moun entèg epi nou ale vè de eleksyon. Y ap fèt pou fè antant nan. Fè antant nasyonal la ap absoliman nesesè e il faudrait que ce soit avec toutes les couches. Toutes les couches, ou gen tout kalite, ou gen tout kalite bagay k ap devlope lan peyi a. Ou pa kab inyore ensekirite a. Ensekirite, ou pa, yon moun pa p kapab ale fè kanpay nan bagay ensekirite a. Men tout gang kap fonksyone sa yo, tout gen mèt, tout gen mèt! E se de moun ki byen chita, e de moun ki vrèman se pou w ka pale avè yo, paske olye w al nan efè yo, al nan kòz la, al nan orijin nan, epi se avèk moun sa pou di kounye a òganize w, paske gen de bagay, oubyen òganize w fè moun ou yo Minis Edikasyon Nasyonal la anonse plizyè desizyon pou pwochèn ane skolè a. Pandan yon konferans de près li bay jedi nan kapital ayisyèn nan, minis lan di li vle jeneralize eksperyans pilòt ki te fèt sou liv inik eskolè a, liv sa a k ap fasilite aprantisaj nan 5 matyè obligatwa. L ap eksplike. Tout bon, timoun yo ap gen aksè a 5 matyè obligatwa yo, kominikasyon kreyòl, fransè, syans sosyal, syans eksperimantal, matematik, ka pral san retire san mete nan yon liv, nan de, nan twa, nan kat, nan senk, sa pral depann de kijan editè yo pwopoze nou non apèl dòf piblik sa k pral fèt kòm liv, e a ministè an omologe. Menm jan ak desizyon sa, minis Nesmy Maniga ajoute MNFP kòmanse eksperyans pilòt lan avèk dezyèm faz nouvo segondè a, se yon segondè teknik ak pwofesyonèl. Li pa nòmal pou yon timoun se a 18 an, 19 an, 20 tan l ap genyen dezyèm diplòm leta l ki poko ba l aksè pou l al travay. Se sèlman nan fakilte l ka rantre ane sa avèk eksperyans pilòt sa yo. Kèlke lise e nou gen kòmanse menm gen kèk kolèj ki vle ankadreman sa a, vle ale pi lwen kote depi nan segondè 1 timoun yo ap rantre lekòl la, pandan y ap suiv kou nòmal twon komen an, y ap gen posibilite pou yo ekspoze yo o metye, sa vle di timoun nan ap gen 16 an, l ap gen 17 an, pandan l ap fè segondè an, l kapab genyen deja yon premye diplòm, yon atestasyon daptitid pwofesyonèl, yon sètifika daptitid pwofesyonèl. Kote sa posib, e ministè an se o ka par ka, men n pran desizyon ke lekòl segondè yo p ap pran elèv nan twazyèm sik lan, sof si pa gen okenn lòt opsyon, e se ministè an k ap di ki lè pou sa fèt. Minis Nesmy Maniga antann fè nouvèl ane akademik lan yon ane agwoskolè, jaden skolè, mini forè skolè kote l pral fòse responsab lekòl prive yo pou yo kapab. anboate lè pa. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.